Jodi a, medam e mesye, zanmi konpatriyòt TVLakayHaiti.com yo, e pastè Amel Lafleur, li menm te prezan nan pakè aprè gwo deblozay, ki pete anndan legliz pastè a e dòk nou konn detay yo deja ebyen eskonbrit sa li menm li eklate aprè tout e dòk aksyon ke pastè a li menm lap regle e sa ki pi dur lan se avèk pwòp pitit li e se yonn nan rezon ki fè li oblije ap mache devan lajistis konsa poul bay detay ak esplikasyon. syon ak jan de aksyon sa yo ke lap mennen ak pwòp pitit li mèdam se mesye enben jodi an la ki se donk madi 10 janvye 2023 a pastè a li menm te prezan nan pakè debake ak yon ekip sekirite epi se polisye dèyè li enben mèdam se mesye nou pa bezwen diw ki kantite nèg ki yo menm te debake nan pakè pou al defann pastè Amel Lafleur, yon pakèt avoka ki yo menm dedouble anndan pakè a, on dirè nèg yo te vle bat komisè Lafontan enben ki li menm t ap regle dosye sa a. Enben nan moman n ap pale la a pastè Amel Lafleur ki li menm fèk ap sòti anndan pakè Pòtoprens nou pral envite w gen detay nou gen imaj nou gen odyo nou gen bagay nan men nou e nap di w rete konekte sou videyo sa e pa bliye siw poko abòne avèk nou se moman an menm pou w fè sa pandan wap gade videyo sa yon fason pou w ka toujou rete enfòme kèlkeswa lè nou poste oubyen nou live sou kanal sa tvlakayhaiti.com bon madi tout moun bòn ekout gade videyo a jiska lafen nap tounen pou yon pwochèn videyo. kapab remake yon polisye ki deja prezan nan pakè Pòtoprens nan sousi pou kapab sekirize ebyen pastè Amel Lafleur li menm ki genyen ki pral desann machin nan la pastè Amel Lafleur li menm ki pral desann machin nan la Amel Lafleur ki rive Nou wè l la, ki gen anpil pouse, polisye yo menm kap pouse anpil. Polisye yo kap pouse anpil. Ase Amel la vle ki rantre nan biwo komisè gouvènman se kom si se ebyen yon prezidan, yon premye minis. Pa pouse konsa mon chè. jwenn polisye ki vini sekirize l o nivo de pakè Pòtoprens la nan moman an la. Jan nou kapab wè l la, polisye yo ki vrèman ap pouse. Polisye ki pase anmè laflè, ki jwenn sekirite. Pastè Amel la fè ki jwenn sekirite wè e se e polisye yo ki ap sekirize byen pastè Amel la fè o nivo de pakè pòwens nan moman la. Okenn jounalis Okenn jounalis pa ka antre Polisye yo Nou kapab di sa pi rèd ke yon prezidan A bèl afè Pi rèd ke yon prezidan Pi rèd ke yon prezidan Li sòti avèk Amel Laprè. Nou pat kapab kenbe l an eta e donk mentnan nou ranvwaye l purman e senpleman de lakay li e ke dan 3 jou ou di 3 jou fran il pourra repondre de ses faits. Mèsi bokou. Non, sanksyon legliz la son sanksyon administrativ e disiplinè. Mwen m nan pakè, m nan ògan de pouswit e ke mentnan il revyen, pa vrè, a avoka yo pou konn sa y ap fè, si y ap fè yon kou grasye pa devan le direktè. jenéral, ou si ap fè l'ot aksyon. Mais quant à nous autres au parquet, nous prévenus, on dit que Pache a prévenu devant le tribunal correctionnel et la répondre le fait reprocher dans trois jours francs. Et par ça, il pas capable parce qu'on mesure l'intention qui prend contre lui, à moins que euh, maintenant, il est capable de lever. Mais il faut dire que cette mesure a été prise E dan le delè de la flagrans. E si l pa tounen apre 3 jou a? E men le tribinal sora kwa fè. Mèsi bokou mesye. A byento. Mèsi a byento. Nan entim konviksyon jij koreksyonèl la. E nan E nan entim konviksyon li li kapab òdone konparezon pèsonèl pitit la. Men se pa mwen menm k ap fè l. Mèsi bokou mesye. A byento. Le révérend pasteur la femme C'est invité au parquet ce matin et que nous tendons dans la plus grande sérénité en présence de ses avocats, Mèt Yayo e Mètre Guy Alexis e madanm li te la tou, pitit li te la e ke mentnan nou tande li, nou fè enfòmasyon preliminè an prezans de jij Carol de tribinal seksyon S ki te la e mentnan pou lenstan n ap redije yon ak sitasyon pou n siyifye li pou ke nan 3 jou fran, sètadi 5 jou òdinè pou pastè a vin prezante pa w devan yon tribinal korksyonèl. Nan entim konviksyon jij koreksyonèl la ki se yon jij jire, li kapab òdone konparezon pèsonèl timoun pitit li a. Donk mentnan, si jij lan fè li, nou pral konnen ki sa yo pral di de sa. Donk, le lodyans koreksyonèl sera piblik e ke avèk piblisite sa k pral gen an tout moun ap konnen de kwa, ki sa repwoche pa Swammel avè pitit li. Merci beaucoup mesye. Men pa rapò avèk sanksyon yo te gentan mete sou li deja, èske li. Sanksyon legliz la son sanksyon, je repèt, disciplinè administratif, e kanta nou zot nan pakè a, nap pouswiv li o non de la sosyete, e ke mentnan, nap konnen ki pèn yap ba li a pati de odyans koreksyonèl. E si pandan 3 jou sa li pa vini? E li pa vini, nap konnen sa la lwa di sa pou yo fè. Se jan entèdiksyon de pa vini. Li debou entèdiksyon an, amwenske yo ta. dirijan sektè vodou a, nèg yo nan di zafè kabrit pa zafè mouton, oubyen gen lòt moun kap di vodou a manke moralite, men se pou nou kòmanse la a pou mete lòd nan yon moun ki di fè dirijan legliz, e pandan w mete lòd nan li pou vodouyizan yo ka pa swiv li, paske se enpidisite Amel Lafleur tap fè, lalwa kondane l, sosyete a kondane l, klamò piblik di l pa posib, donk men men fò mete lòd, mwen menm kòm houngan. M ta tou pwofite okazyon m di Armel Lafleur fè twò de skandal dans ce pays, men m ta mande plis ke fò komisè a omwen l ap gade kòd penal la trè byen pou l wè èske son sitasyon konditisyonèl, kòm gen yon gen yon sistèm ke ministè de la jistis pran yon desizyon, èske yon komisè a ka baze sou sa pou l di kòm ministè de titèl li te aji, la sa pa lye komisè la, men m ta souwete komisè a ale nan kòd penal la pou l aji selon lalwa. Epi m ta mande tou piske tout moun te la apre l anmwey, Amel gon bagay li fè ki pi rèd, sa ke tout ti jèn fi nan legliz lan l ba yo ti alyans, pafwa sosyete a konn sa. Se pa vin di vodou pa bon vodou pa bon, lè gon pwoblèm nan sosyete a il fò ke nou analize l avèk avèk o fon. Li mete yon ti ba yon ti alyans nan bak tout ti jèn fi nan legliz li, li di nou marye ak papi, epi lè pou nou pral marye yon bon gason, fò nou divouse avèk papi. Men fò sa pale, donk m panse fò komisè a omwen pran desizyon e nou se ranpa w sosyete a. Lè w di vodouyizan, m se disip Max Ghislain Beauvoir, m pa kont pèsòn nan peyi a. Okontrè, nou tout se ansanm goumen pou nou konstwi peyi a. Men lòske w gen yon deriv pou nou ale, sa pastè Amel ap fè ap fè mwen m pa konnen l. Men m panse kòm vodou a se ranpa w sosyete a, nou fè bwa kayiman, nou konstwi Ayiti, indépendante de la Porte Étoile. C'est faux et absolument faux. Pasteur Amel Lafleur n'a pas attaqué la justice. Au contraire, il collabore avec la justice. Le fait de reporter à la quinzaine, c'est juste pour que le commissaire du gouvernement et la justice en particulier de resesir, de se resesir. Jis Nou n sòm pa san savwa ke aparèy jistis nou an li fèb. M panse le fèt ke pastè Amel Lafleur mande repo, se pa matrake l matrake lajistis. E Nou n Nou Nou sòm konsyan y a anviwon e kelke mwa de sla pastè Amel ave repondi ave a lajistis. Bon, nou tout se jounalis, nou tout se jèn. Nou tout konn sa kap pase nan peyi a. Pastè Amel Lafleur, c'est un homme spirituel sanctifié, contrairement a aux autres hommes spirituels corrompus. Se 2 k genyen, il n'y en a pas d'autres. Il y a des hommes spirituels sanctifiés, il y a des hommes spirituels corrompus. Ou menm pèsonèlman, sa k rive a, sosyete a revòlte pa rapò a li? C'était une erreur grave de la part de Pasteur Amel Lafleur et li konnen sa et li prezante ekskiz li. M panse ke nou tout sosyete a, an bon sitwayen, an bon Ayisyen, an bon konpatriyòt, lòske yon moun fè yon erè, li prezante ekskiz li, nou dwe. Ekoute, nou dwe, an kèlke sòt, mande pote koreksyon a sa k fèt la e aksepte ekskiz la, osi senp ke sela. Le sèl erè ki n sè komiz, ki n sè komiz, se, sè ke lekzanp ki la wi sè su sa ptit fi, an lye e plas de sa fanm, se madanm li l te dwe fè antre epi l pran ekzanp. Se yon rankont koup, se pa, se pou yon bagay k ap fè an plenè, se avèk. Se fo. Gen moun yo tap lapide, lapide, lapide, se lè yo fin touye yo wè se mansonj yo tap fè sou yo. M kwè nou okouran. Egzanp sa vle di se mansonj yo fè sou pastè Amel la frè? E manti yo fè sou pastè a? Ekoute, pastè Amel prezante konsènan dosye akizasyon li prezante okontrè se nan. Prezantasyon t fè ou manke asasinenl nou pat okouran nou tout te okouran. Kilè yo ta ye asasinenl la? Lèl te reponn nan tribinal koreksyonèl. Se kiyès ou ye? Kiyès ou ye menm? Padon? Ou se fidèl legliz la? Wi. Bon yo sanksyone le pastè a pou 5 an kòman ou wè desizyon sa yo? Non antanke jounalis antanke moun kap fòme sosyete a ou te dwe poze kesyon kot sanksyon sa a soti? Rezon. Ministè de la kilti e li k bal pa.